Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Ebyen, eh nan emisyon si la, nou pral pale an pil ti koze, men gen politik tou. Men nou konnen chanèl si la, ebyen eh se... Chanel ki pote enfòmasyon ba ou sou sa ki gen awè avèk anpil krim kap fèt nan peyi Dayiti. Yon gwo krim fèt yèswa anba pon Pouplar la, ebyen genyen yon sitwayen ki tire yon chofè moto. Pandan yo bay gaz la, ebyen nou konnen genyen pote boure, vakam, diskisyon tou sa. Non chofè moto sa se Marco. Pandan diskisyon an, ebyen nèg la rale zam ni li kase tèt chofè a e li tire chofè a. Misye tonbe, anpil moun nan zòn nan revòlte. Moun yo al nan radyo, yo leve kanpe. Donk, anbilans vin pran mò a pou al mete li mòg. Donk, si moun yo pa t leve kanpe, aparaman tout lapli yèswa la, ebyen t ap tonbe sou sitwayen sila. Fòk mwen di nou ke se yon sitiyasyon ki revolte anpil chofè moto ki yo menm fè pakou nan zòn sila a. Paske le tip ki sapèl Marco, ebyen, dapre chofè sa yo, li pa t fè anyen pou l te merite lanmò sila. Se te yon senpl diskisyon. Ebyen, nèg la rale zam li, bang bang, li tire Marco. Marco mouri. Tèt chaj. Fò m di nou ke bagay gaz sa a, li bay anpil pwoblèm nan peyi Dayiti. A kote de nèg k ap fè bè yo nan gaz la, paske depi yon ti gaz vini, gen nèg ki pran l la kanmenm pou ap vann. Nou wè Leta te detèmine pou te kapab retire zafè bidon an nan lari. Men, gen yon lòt politik k ap fèt. Si w pa wè l nan lari, ebyen li nan koridò. Ou konprann? Donk, afè gaz la mezanmi, sa reprezante yon veritable pwoblèm. Pa egzanp, sou ti videyo sa nou pral gade la nan Laskawobas, te gen gwo lese frape. Men n ap fè ansòt ke kote gen batay yo, nou p ap kite w wè yo. Paske nou konnen depi videyo a gen awè ak vyolans, Youtube p ap kite l pase. Nou prale nan Leogane. Leogane, te gen yon sitwayen ki pèdi lavi li. Son non se Ti Wilson. Misye nan kòmansman mwa septanm nan misye mouri. Pandan misye te avèk yon lòt nèg sou yon moto epi gen yon machin ki parèt, genyen kèk nèg ki desann nan machin nan yo bang bang yo desann tou 2. Men te gen enfòmasyon ki t ap sikile sou Ti Wilson sila a kòmkwa misye se yon danje, danje de mò, sa vle di misye konn fè anpil krim. Ebyen fòk mwen di nou ke kèlkeswa moun ou wè nan lari, menm lè l te yon vòlè, yon kriminèl, yon asasen, li gen fanmi, li gen zanmi. Yè ki te. 13 septanbre 2021 yo chante funeray ti wilson pa konnen si yo chante funeray lot ti blòdè ki te avek li an men li menm funeray wilson fèt nan leogan se te anpil fèt moun yo tap moute desann yo tap chante yon konba ret yon konba epi m nan menm ap travèse bon brèf an nou kito wè koman sa te ye nan moman funeray sila paske te gen anpil pwòch zanmi Fanmi ki yo menm te prezan nan kad fineray sila. Nou wè kòman sa te ye nan Leyogàn. Kounya la m pral pale yon ti koze, se yon konsèy mwen jwenn e se yon konsèy salitè. Tip sa ekri mwen yè pou di mwen ke, Ekoute RL Prod, sa mwen te toujou konnen e ke mwen Anpe inyore, lè lapolis arete yon moun, kèlkeswa chaj yo mete sou li, on ne doit pas poster sa foto. Tande byen wi! Si w ap mete foto a, fè ansòt ke ou kapab flou foto a. Sa gen yon semèn edmi, e mwen rann mwen kont ke se vrèman yon bon konsèy, paske ou ka pwofesyonèl kou pwofesyonèl, epi sa kapab rive ke ou fè. Quelques erreurs Apati jodi a m pa deside poste foto moun lapolis arete. Mwen kapab poste yo wi, men m ap flou vizaj yo paske lè yo arete yon moun, kèlkeswa chaj yo mete sou li, li se yon prezime. Si se yon vòlè, prezime vòlè. Si se yon asasen, prezime asasen. Kidnapè, prezime kidnapè. Paske lajistis poko jije li. pou detèmine sa kilpabilite pa rapò ak fè ke yo repwoche li a. Konprann byen wi. Ebyen ki sa k pase? Genyen 2 sitwayen yo te arete e ke lapolis li menm te poste foto sa yo sou sit li. Tande byen wi. Pami 2 sitwayen sa yo genyen yon sèten de Evens Orismon ki se yon chofè moto. Mwen mete foto a men mwen flou vizaj yo paske m pa kwè se ta evidan pou ta detui pèsonalite sitwayen sa yon lòt fwa. Sa gaye sou rezo sosyo yo. Anpil chanèl poste foto sitwayen sa yo. Mwen te poste yo tou. E m ta kapab di se yon erè paske anpil moun rele m, anpil moun ekri m. Pami moun sa yo 2 pwòch Devens Orismon. ki di ke se yon malere kap fè trafik moto. Se pandan li menm li pote lòt sitwayen ki avè li an, epi sa w tande a lapolis li menm li parèt, li arete yo. E foto sa li pibliye e ke yo mete chaj bandi sou do yo. Sa te kapab rive, Evens te kapab bandi. Men, konprann byen, eske yo jije yo deja pou di ke Evens se bandi? E janm wè moun yo ap pale a, paske preske unanim pou dire ke mezanmi sitwayen an se lavi l lap chache. Ekoute, konsèy sa a si li valab pou moun ki sou rezo sosyo, pami moun sa yo mwen menm, RL prod, ebyen li valab tou pou lapolis. Lapolis souple lè nou arete yon moun, paske nou kapab rive nan yon zòn gen arimay, nou arete moun. Epi sa w tande la a, Tout foto nan lari. Bon, ann imajine, m ap pase nan yon zòn epi te gen briganday nan zòn nan, yo arete m. Yo poko menm tande m menm, yo gentan fè foto m lage sou rezo sosyo. Epi apre, lè y ap kestyone m pou dire ke mwen se jounalis k ap travay sou RL prod. Kounye a la, kisa fanmi m pral di? Kisa zanmi m pral di? Kisa lòt moun ki konnen m pral di? A! Sa k pase la a? Apa yo sal imaj ou? Donk ou konprann? Ebyen se nan sa fanmi Evens Orismon ye pou kòl ye la. Map mande lapolis yon lòt fwa, kòz Evens Orismon an, fò yo ta panche sou li, tande li, epi yap detèmine si li koupab ou non, epi aprè m ta swete ke pou lapolis blanchi. sitwayen sila a si yo pa jwenn ankenn prèv sou li. Bagay yo anpil nan peyi Dayiti. On va passer à autre chose. Premye minis Ariel Henry nan gwo batay. Men nan bra de fer sa a, m pa konn kiyès k ap genyen l. E bagay la kòmanse trè sere, le duel sa se jou jiska la dènyè gout de san. Tande byen! Komisè gouvènman tribinal premyè enstans Pòtoprens lan mèt Bèdfòd Klod mande pou premye minis lan pa kite peyi a menm w ap rete la Ariel se konsa l di komisè gouvènman Pòtoprens lan mèt Bèdfòd Klod li menm tou li jwe kout poke l li rete pou rann rekizitwa sipletif nan kad dosye asasina prezidan Jovenel Moïse lan. Apre yo avanse anpil konsiderasyon, pami konsiderasyon sa yo, konvèsasyon telefonik antre Joseph Felix Badio, youn nan prensipal sispèk lan nan dosye sila, e Premye Minis Ariel Henry, komisè gouvènman an, mande pou mezi sa yo kapab adopte touswit. Nan rekizitwa sipletif lan, konsa yo di li, li mande pou jij enstriksyon. et vou rekyer de pase des instruksyon neseser aux services concernés pour que Ariel Henry, Demeran, et domicilié à Port-au-Prince identifié par son IF 003-147-929-5, soit interdit de quitter par voie aérienne, maritime et terrestre le territoire national pour des présomptions graves d'assassinat sur le président de la République, M. Jovenel Moïse. Fait prévu et puni par l'article 240 et suivant du kode penal haïtien. Sivilité. Donk, se pou mdino ke, jone jodi ala, sa ki ta dwe regle al interne, ebyen, eh ne gyop fete ya tavel dan la republik. Komprende bien se, de branch PHTK kap goumen la, mh, mh, 2 branch phtk. Men, m ap di nou ke mesye, nou mechan ak peyi a anpil. Nou mechan. Kòm si se konsa nou vle dirije yon peyi? Sa a li menm, li kanpe an gwo ponyèt. Lòt gwoup di se li menm ki enplike nan asasina paske li t ap pale avèk Badjo. Epi sa w tande a la kòd l ap tire. Pèp la menm ki sa l pral di? Pa gen dirijan? Pa gen dirijan? Bon ban m di w jan peyi a ye la a. Dayè, fenomèn bandi an te deja pwouve ke Enstitisyon yo fini. Kounye a la a, kiyès ki pral dakò pou yo arete yo? Bon peyi a nan flou, gen konfizyon total, pa gen moun ki konnen si peyi a ap dirije. Jounen jodi a la a, mande yon moun ki sa Ariel ye nan peyi an? Moun ki pou li ap di w li premye minis, men sa k pa pou li a ap di w li se yon prezime asasen, paske lajistis poko janm ka di mo li pa rapò ak kesyon sila a. E, le pwoblèm se ke y a un fugitif. Donk si nèg yo mete men sou Félix Badio, ebyen yo ta kapab odisyone li pou di, kisa w t ap di avèk Ariel? E imedyatman li bay detay yo, ebyen kounye a la Ariel t ap zipe. Men, puiske yo poko ka jwenn detay, ebyen Ariel la li menm l ap fè chenè sou tèren an. Bon brèf, se konsa bagay la ye men, kèl feuilleton ekeran pou ti peyi sa. Nap kontinye wè nèg kap fè makak nan politik lan men mesye franchman imaj sa li twò sal pou ayiti. Merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.